Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon onpa pou w la grandans nou pral pèmèt ou swiv kelke jou aprè le tranbleman de tè kòman moun yo ap viv kisa yo santi. Kisa yo bezwen an tèm dèd? Men fò m di nou, fòk nou manifeste jenewozite nou plis paske mwen fè yon apèl, m pa renmen pale sa chak jou men nou nan yon sitiyasyon vrèman difisil donk m vle ke RL prod fè yon jès men se yon jès senbolik ak yon seri de moun ki nan sitiyasyon difisil. Se nan sans sa a n ap mande nou souple gade nimewo moncash la, gade nimewo zelle la pou nou kapab voye ti kichòy nou genyen. Antretan nap salye kouraj moun ki deja voye ti sa yo genyen men map di nou ke ebyen kontinye voye epi nou menm nap gen poun fè yon emisyon ak tout moun ki voye yo si yo pa vle site non yo ebyen nap di kanmenm kantite kòb nou jwenn pa bò kote chak grenn moun brèf Kilè l tonbe la? Kilè l tonbe la? Hein? Yo vwe fren l pèdi wi. Sitiyasyon sa ki tap pase samdi 14 out. Bon, m te twouve se yon sitiyasyon ki te trè dwòl paske se apèn m ap soti anndan, se apèn m ap soti sou galeri a m pral achte yon bagay epi m jis wè katastwòf la pase konsa. ok. Epi mwen wè kay la kraze jis pa gen oun ki viktim sof yon kouzen m li jeremi la aktyèlman l pèdi 4 dwèt li li te opere yo opere l yè swa bon maten an matant mwen al wèl jis m pa konnen se jan nou wèl la di nou non nan kay sa konbyen moun konbyen moun ki tap viv nan kay la nan moman bon nou 7 ki tap viv ladann wi. Tout 7 moun ki t ap viv ladan l. Sèlman kouzen w lan ki viktim? Wi, sèlman li menm ki viktim. Paske l te kwife pa dèyè e m yon son mi t tonbe sou ponyèt la. Nan moman e nan moman apre tranblemann tè la, ki nesesite nou pa bò isit nan Koray? Bon, nesesite nou plis se dlo. Dlo apre sa. M pa wè anyen ankò non paske nou. Nou gen manje pou nou manje. Manje non pa twòp. Sèvis pwoteksyon sivil poko janm rive isit pandan apre tranbleman tè a? Non. Mwen poko wè moun. Ou gen mesaj pou otorite yo? Bon jis mesaj m genyen pou yo jis pou yo pase vizite nou. Non, gen nenpòt 3 abri, gen yon nouvèl Ecole Nationale, gen BDS la. Dakò, mèsi. Dakò. Mèsi. Si l te tonbe sou mwen m tap mouri wi, men l tonbe pi rèd, pi lwen ke mwen, ou konprann? Men m pran chòk kanmenm paske m frape pye, je pye a, yon ba yon blòk tonbe sou li. Ok, m nan Koray anvan ke tranblemann tè la te pase. Ban nou kòman nou te konn viv nan Koray e aprè tranblemann tè la ki kòman nou viv. Ah, anvan nou te konn, anvan, nou te konn, mwen konn achte ti pen m mete la, M achte yon ti chabon m lote l paske son endikape m ye m pa ka mache. M te konn degaje m la bon kounye a la menm dlo n ba yon pou n bwè m pa menm pale w. Tout sa k ap vini l poko rive sou nou paske mwen menm se bon pwochen k ap fè m viv m pa yon anyen. Sa vle di jiska prezan apre tranblemann tè a sèvis pwoteksyon sivil avèk kèk otorite nan leta poko janm rive nan Koray? Non. Men si w gen yon mesaj ke w tap voye bay otorite yo kisal tap ye? M tap fè yo konnen paske se andikape m ye, plizyè te vin pran foto m pou entèvyou avè m epi yo pa renmen m. Bon m ret andikape m ye pou yo konnen m la, paske menm ti chèk yo te di yo tap ban m m pa jwenn li. Li pa rive sou mwen. Nan moman an ki kote w dòmi paske tèt kay la rale? La m dòmi. Anba an? Son prelat te sou li, m vin pase ti tòl sa jodi a, wè l poko fini. La map dòmi. Sa se yon premye pati. N ap vini avèk dezyèm pati a toutalè. N ap mande w pou w kapab rete konekte sou chanèl ou renmen anpil lan e n ap tounen.